Yeah le mond m salye nou. Lamò san jou pa gen jou brakyat pa pè vapè. Banm di nou yon grenn bagay. Kankou polisye sa te rele Reginald la. E m rete kwè lapolis. E sèvi e pwoteje. Men mwen m pa wè jan de lapolis sa yo ankò mwen menm. M pa wè lapolis k ap sèvi e pwoteje ankò. Ditou. Reginald sa mesye, se pran. Gen dwa ateri nan yon stasyon moto, li touye 3, 4 chofè moto, li mete moto yo sou yo, li boule yo. Li pa fè fanmi chofè moto sa yo mal? Eske li pa fè fanmi yo mal? Tou denyèman te gon dam ki tap pase nan bouk la, li pase sou dam lan, li pase sou dam lan, eske li pat fèl mal? Eske li pat fèl mal? Hein? Kou jodi a la, kat la mare 14 nan bouda Reginald, gen plen? Men tout moun sa yo li te konn ap tiye pran moun al tiye anba mòn kabrit. Tout misyon l konn ap fè yo pat janm gen plen radyo pat janm a vle di pèp la son bòkè pèp la son kaka anben bandi se revolisyonè. Si pèp la son bòkè devan je lapolis bandi menm nou menm nou tounen revolisyonè. Nou met yon paket cha. k ap fè biznis deyò a sou lari a. Se pa sa 40 machin, pa sa 50 machin, y ap ba yo 3, 4 mil dola, 2 mil dola. Sa k pase? Sa e biznis li rele, sa pa travay lapolis. Ou konprann? Men nou konnen lè m ap pale, m pale. M tande gon fi t rele kap pale kaka sou TT kap di o wi o wi lamò se jou sesi lamò se jou sela lamò se jou sela ba met pye w atè met zago w atè e a no jou dim ki kote fanm ou rete Ew dim sou etazini bon m frekans lakay ou m fout voye met dife lakay ou. Pandan wap pale sesi wap pale sela wap pale sela ba. Pandan yon nèg ap fout fè krim Reginald touye plis malere malerèz pase m wi. Tonnè boule m ansann. Pandan nap vin pale kaka yo touye yon polisye konsa yo touye yon sesi Reginald pa yon polisye Reginald son gang li ye mesye. Pwomèt m ka di nou sa. Regi, nou mèt te bo m tout doulè Trejisne, m ap ba, m ap ba nou tout doulè Trejisne tou si e pou Rejinal. What the fuck de Rejinal? Rejinal sou fout vye nèg k ap simen latwoublay, touye, touye chofè moto, touye inosan. Rejinal p ap kanpe ba kòb li pou e pou yon san l vèse non. Boule nèg a tout moto non mesye. Gadon kaka. A Dieu konsa m tap prann. Antèn lamò san jou yo. Antèn lamò san jou yo chofè moto lele nou ka fout konnen yo. Nou ka konn kiyès ki antèn lamò san jou yo. Moun sal konn fè antèn. To fout chita lap touye malere malerèz di antèn se si antèn se la antèn se la ba. Lap vin ba moun chay pote. Anben koure kwa koure kwa pèp la. Li pa gen moun ki pou ede l pot kwa. Men kou e kwa Reginald la. Li chaje moun ki pou ede l pot kwa. Abe mwen m kanpe sèl revolisyonè pou pèp la men menm. Mwen sa ka san siwo. Mwen sa ka san siwo. E mesye m di nou sa. Jou nou kite mwen t pou yon cha. Jou nou kitem ret pran cha? Tèt chaje. Em di nou sa mesye. Yon lwayè krazem. Wè depi nou plis pèsiste map ouvè prizon an. Map ouvè prizon map fout tout map fout tout chimè deyò epi epi nap nap nap tande yon bagay. Sa nou bezwen nap wè la. Pèsiste m.